Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avè ou. Jodi a se 10 out 2022. Bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti men nap eseye fon maksimòm efò pou wè si omwen nou ta kapab kenbe paske lè bagay yo grav konsa pa gen grenn bagay nou kapab fè ke deside rete fèm pa moli tankou jan pwovèb Guyanè a di lapli bèl anba labay le meyè est à venir alors c'est parti pour votre émission yè mwen gen yon video ki vin jwenn mwen yon video ki dire kelke segond video sa li gen yon krouyote sovaj ladann depi lè sitiyasyon sa tabli nan zòn la boul ebyen fò n di ke de tanzantan nou gon ti grenn video ki vin jwenn nou nou sonje kòm si depi lè nèg ti makak yo te moute anlè a la nèg yo pote boure yo touye anpil moun. Men, m ta kapab di dènye zak ki make anpil moun se paske yo brile yon ansyen senatè ki li menm te nan yon machin ansanm avèk yon pwòch li. Sa a m ta kapab di li revòlte larepiblik. Ebyen fò m di nou ke aprè videyo sa a, m gen yon lòt videyo ki vin jwenn mwen. Videyo kote ke nèg sa yo antre nan yon kay. Antre yo rantre nan kay la m gen presyon ke yo jwenn yon sitwayen kap domi. Pandan sitwayen ap domi an nèg yo rale zam yo, yo bobobobo bobobo m gen presyon nèg ki tire sitwayen sa kap domi an m gen presyon l bal anviwon 17 kartouch. Misye peze men l. li pa lache men l menm. Donk se pou m di nou ke bagay la li vreman rèd. Sa w wè yo, gen anpil bagay dèyè toujou. Ou imajine w, on moun ki nan dòmi, reveye l reveye, ebyen se bal y ap vide sou li, epi l ale. Li te kapab yon bandi, li te kapab tou yon sitwayen. Men, lè w gen yon peyi Se bandi kap deside sou sò moun. Lè w gen yon peyi, se bandi ki prèske jwe wòl leta ladan l, ebyen m ta kapab di ke se lanfè total. Antouka fò m di nou ke videyo sa li nan men m, e nenpòt moun ki vle, ebyen nou kapab voye videyo a ba ou. Aksyon ki pase anlè a se yon aksyon. Tout kominote entènasyonal la ap pale de li. Ou tande? Tout moun ap pale de sa ki pase anlè a. Donk, se pou m di nou ke nou rive la nan yon sitiyasyon kote bagay yo vreman rèd nan peyi Dayiti. An n al fon pase nan Site Solèy non. M wè genyen chanpyona nan Pak Sentane, se sa? Onivo de Solèy 19. Tèt chaje wi la. Aparaman Gabriel ap òganize chanpyona paske m wè se fondasyon Gabriel. Donk nèg je pèp yo ki ap frape. M wè gen afich. E eske Site Solèy pare pou jan de aktivite sa yo? Eske yon ekip ap sot lòt kote? pou vin antre nan site solèy pou al jwe boul jan bagay la ye la. Antouka si mesye yo ki nan konfli a nèg yo ta jwenn yon pakt pou kapab pèmèt ke aktivite sa li reprann o nivo de site solèy se tap yon kontantman pou mwen paske map priye Bondye pou sa fèt. Lè nèg yo te konn siyen akò seselfe m te toujou ap bat bravo lakontantman paske. Jan bagay yo ye la a, m ta kapab di, moun yo bezwen viv anpè. Moun yo bezwen pou kapab mennen ti aktivite yo. Moun yo bezwen fonksyone. An tou ka mesye, an nou kite l la. M ta kapab di, an nou ba l volim. Wi, depi bagay la bon mwen m mande volim silvouplè. Kenbe l la paske Moun Brooklyn, moun Boston, moun Belekou, moun sa yo pap kapab ankò. Mwen menm ou konn ki chanpyona m ta renmen? M ta renmen gon chanpyona k fèt nan Site Solèy. Tout nèg vin sou tèren epi nan chanpyona sa pou ta gen je pèp ansanm avèk je nèf. Foutbòl ap jwe, bèl foutbòl, fair play, pa gon grenn moun ki gen zam epi n ap jwe boul. Wi, se konsa m ta renmen yon chanpyona. Men, ou ka tande chanpyona fin fèt jodi, epi demen si Dye ve, lòbèy pete. An tou ka, ki sa m ta di la? Byen, Gabriel, m swete ke chak nèg yo tou òganize chanpyona bò lakay yo, paske konn gen ti chanpyona nan katye Boston, m konn al gade, konn gen chanpyona nan Belekou, m konn al gade. Lè w tande sa, mesye, e bèl chanpyona wi. Konn gen chanpyona anba a. Lè w wè ekip Gabriel ap jwe. Paske lè nèg sa yo te fè lapè, yo te fè ekip yo, ekip ti ougan vin jwe. Hay! Anpil gwo jwè al jwe nan chanpyona sa. Men jounen jodi a la, m ta kapab di ke, ebyen, bagay yo tonbe, se lagè. Men si yon seri aktivite konsa ta sou wout pou l reprann, m ta kapab di bravo pou mesye yo ki anba a. Enfòmasyon sa m pral ba nou la, m sonje m te ba nou li deja nan yon emisyon Men nou potko vin an detay sou li. Se ke la polis nan peyi Dayiti li posede se te nan dat vandredi 5 out 2022 an ak arestasyon yon sèten Patrick Dieudonné nan yon sant ospitalye nan Delma 33. Mesye sa a li menm fè objè anpil akizasyon tankou asosyasyon de malfetè ak uzurpasyon. Li se manm aktif yon gang. Ti Greg, nan Dèlma 95, yo sispèk li ta enplike nan plizyè zak kriminèl tankou vòl amen ame ak asasina omwen 5 moun antre 2009 a no jou nan nivo komin Petyonvil. Nan moman arestasyon li an, li te genyen yon fo badj idantifikasyon Lapolis Nasyonal Dayiti. nan men li. Pouki w ye la a? Patrick Dieudonné nan gad a vu nan komisarya jiridiksyon sila a. Ebyen moman rive pou nou kapab resevwa envite nou, se avèk Manuel Yves ki pral fè le pwen sou sitiyasyon ki genyen nan peyi Dayiti e nap tounen toutalè pou nou kapab boukle. Soto gen de moun kap retire kò yo e Montana gen de moun ki ap e ki retire kò yo tou donk eske sa li pa vrèman enkyè pou avni politik la Junior? Lè w di Nenel Cassy w ap pale de senatè Nenel Cassy sdp, sdp ki tonbe tankou asèt fayans ki kraze a, sdp ki gen tout ministè yo tout bagay yo nan men yo an, sdp ki fè 2 ou 3 branch de fason pou si yo gen 2 men pou yo ka gen 4 men kounya la a, sdp Gon pati moun se grèp la k nan men yo gon pati se gode a k nan men yo kap di kafe a ki nan grèp la pa tonbe nan ladann nan èske se pe sa? Si se li menm repons lan pèp la genyen l pase pèp la gon kreyon san gòm lè l ekri l pa efase se èske se pe sa ki te konn ap di barikad se avni yo an èske se pe sa ki koz anpil jèn pil jèn etidyan pèdi lavi yo èske se pe sa bon de tout fason zafè kabrit pa zafè mouton Nèg yo tranche gato yo nan men yo, yo vin kriye pou tout gato a. Se yo k konnen, men nou menm nou atè a n ap defann pèp la. Pèp la vle di kisa? Ou pa bezwen gwo entèlektyèl oubyen gwo doktè pou w konprann sa k ap fèt la a. Sèlman nou konstate se pami mò yo mete nou. Men si n estime nou vivan, fòk nou goumen pou n soti pami mò yo. Sinon, moun ki di, E, e, labim n'a pas de profondeur, men gon dimansyon ke w rive, l'ap mal pou sòti wi. Ayiti sa a, pou w wè pozisyon Repiblik Dominikèn anvè nou, pou w wè pozisyon peyi vwazin yo, menm Nasyon Zini sa a, menm Ameriken sa a k'ap mande pou voye je sou Ayiti. Ou konn sa yo rele ipokrit karesan? W'ap pase men nan tèt mwen epi w'ap ban m' kout degwaz, w'ap ban m' baton. nan sa a. De tout fason, si n pa ranje nou pou n gen yon ti konsyans nan nivo bagay yo prale la, si n pa ranje nou pou n met tèt nou ansanm, pou n itilize tout sa n gen nan men nou kòm fòs, lè n gade nan mont nou, n ap wè ki lè l ye. Men, men, men, èske ou wè genyen ankò yon ons de posibilite pou ke aktè politik yo an depi de lè divèjans en pou yo fon depasman en pou pou sove peyi a pou n pa rive nan nan katastwòf ki anonse a Junior. Jan w di l nè jamè twò ta pou fè di byen si gen aktè politik vre nou sipoze konsyantize tèt nou pran w ti konsyans de sa k ap pase la ou di aktè politik wi politik ki di w pou w jere site a wi. M pa pale w de mèsenè politik, m pa pale w de seri de moun ki vin dèyè kotidyen, non, m ap pale w de yon anbisyon politik, yon moun ki gen yon idewoloji, yon doktrin. Ann di, nou renmen poze kesyon sa a, kòman w wè Ayiti, m ka di 25 an, nan 20 an, ann di an, kòman w wè Ayiti nan 10 an? M pa ka al lwen konsa. Kòman w wè Ayiti nan 10 an, daprè ou? Nou disparèt. Kòm Ayiti bon jan m toujou di l la, se nou menm ki pa bon ladan. Kòm ou wè Ayiti, o nivo de sekirite, o nivo lavi chè, o nivo kotidyen moun k ap manje chak jou, o nivo lajan ameriken ki 155 goud pou yon dola, ou te konn sa? e yo di w disi mwa desanm, w ap bezwen 200 goud pou yon dola. Kòm ou wè Ayiti, nou pa pwodui anyen, bòl ble nou. Si pa t gen dyaspora a, daprè ou menm, dyaspora a Depi nan renmen, fiyanse, maryaj, akouchman, lopital, batèm, kominyon, kay, lanmò, se dyaspora a. Menm dyaspora sa ou konnen gen baryè nan konstitisyon an ki pa pèmèt li vin la a, vin ranpli yon ansanm de devwa wi. Menm dyaspora sa a, menm lè nèg yo ap mennen kanpay, se nan dyaspora y al dèyè kòb y al fè fundraising. E li menm wi. Se menm dyaspora sa a. Ou ka konprann. M di w pa gen, si m di pa gen Ayiti, ou pa gen desanm, ou pa gen kanaval, ou pa gen festival, ou pa gen fèt patwonal, ou pa gen. Men gon bagay k ap vin sou nou la a, tankou yon gwo ouwagan ki rele lekòl. Lekòl la, ak elèv san elèv, ak ou san, nan yon semèn nan lekòl ouvri. E lekòl kounya la mwen gen de seri de fakti map wè lekòl ap voye bay paran bagay moun pa janm wè men fòk te gon leta regilatè menm jan nou pap gen ase tan la poun ta mande kesyon gaz la gaz sa nap gade la ki son pwodwi transvèsal din manyè jeneral gen vil pwovens m pap site non pwòp zanmim polisye ale kot mèt ponp nan mèt ponp nan di. Ma fè w jwenn yon ti gaz wi, men a 120 dola galon diesel la. Misye Ala dakò, ponp. wi, misye dakò, yo rale tube la yo mete pou li. 120 dola. 120 dola. Misye polisye, enspektè polis. Misye rete l pran l, misye vin di mèt mwen an mèsi, paske ou fè m kapab woule m al Pòtoprens. On peyi. Ou ka konprann sa k on peyi, definisyon on peyi, men non. Epi pou wè de dirijan, de seri de direktè jeneral, minis, sekretè deta, ki kou chak jou abiye kal travay, ok, kap gad madanm yo, kap gad pitit yo nan je, kòm yon wo fonksyonè leta. Esplike m. Yo pratikman enpuisan. Men sitiyasyon sa a, Junior, ou di pa egzanp pa rapò a deklarasyon OEA sa pa etone w, poukisa sa pa etone w? Paske gen de seri de bagay ou pa bezwen gen linèt pou wè l, gen de seri de bagay ou pa bezwen yon doktè yon gran entèlektyèl pou wè l. M ap byen son rapò pou m di ah Manno jan m wè bagay la ye la bagay la difisil pou nou an Ayiti e m nan yon rapò pou m di l oubyen nou tout wè l nou tout santi l entènasyonal la pa pran sant ni onivo entènasyonal onivo òganis ki antoure nou an onivo bann gwo gwo blan yo onivo kò gwoup la yo pa pran sant ni anben son konbinezon Onivo zòn metwopolitèn nan, ki anglobe 6 gwo gwo komin yo, se 4 milyon moun e pli wi k ap viv ladan l. Konn sa vle di 4 milyon moun? Nan 4 milyon moun yo, nan rapò FNH fè pou n al pote plent nan, nou gen 1 pwen 8 milyon deplase wi. Deplase, deplase sa vle di moun ki gaye nan tout vil pwovens kounye a la, k al tout kote, k pa konn si pou yo moute, si pou yo desann. 400 mil kay vid. de Matisan, Fontamara, Matisan, moute. Anba lavil la pa gen bagay konsa menm menm menm ankò. Anba lavil, nèt, moute pase Bèlè. De Bèlè, vire desann Site Solèy. De Site Solèy, pou yon pati nan Kwadèboukè, Pènye. Anwo de Kwadèboukè, rive Kanaran 70. Leta? M pa konprann. Di m. Alò, ou tou antre nan rapò a, e rapò sa a nou fè li de ki lè a ki lè, e ki zòn nou mete aksan, e ki sa n ap chèche montre atravè dokiman sa a? E rapò la, konklizyon rapò la se iltimatòm nan. Paske depi apre lansman oubyen siyati akò 11 septanm lane dènyè ki se 2021 nou te wè gon lantè nan bagay yo men se aprè n vin rann nou kont se stil PM nan sa menm bay moun manti oubyen pretandi ke l bliye oubyen vrèman li gen dwa fou tou PM nan tèt PM nan gen dwa pa la paske l pa janm di yon bagay Pou l sonje l. Vwa pou l ta aplike l. Men li ta sipoze gen moun ki ap raple l, k ap rann kont. Piyay pou Pipo! Piyay pou nèg ki ozalantou l yo. Nèg sa w wè k ap goumen antre yo menm yo. Pase le malè dè zen fè le bonè dè zot. Pandan PM nan ap baloze kò li, epi nèg sa yo ap plen sak yo, ap retire moun met moun, kwense moun met moun. W ap wè tout diplomasi yo, tout bagay yo nèt. Se nèg nou yo k ap met moun. On peyi. Ou ka konprann. Kounye a, lè n wè sa, 3 mwa rive nou kòmanse pran dè done. Men done yo, yo frasan. Lè n ap gade jan nèg yo ap fè masak e a plizyè repriz, Site Solèy la fèmen. Lafwa dènye la yo di pli de 300 moun mouri anndan Site Solèy. Masak Kwadèmisyon ant 2 gang ame. Men tout sa, se absans Leta. Paske Leta li menm ki garan de bòn mach sosyete a. Epi nap akimile done. Lè n gade 20 jiyè la a, PM nan bay yon diskou ki revòltan, ki felisite nou, ki ba nou nòt A, paske n se bon anfan, nou konpòte nou byen, e l di nou mare senti nou pi di. Se 1 an depi Prezidan Jovenel, defen, te ba l yon fèy de wout, ki se arete a, ki di 1, 2, 3, 4. Lè n wè misye lage nan savann nan pou kò l, se e moun l ap tiye, se nou menm l ap tiye. Kounye a nou kòmanse òdone, wi, le 5 out la la, nou bay yon iltimatòm. Nou di PM nan nou ba w 15 jou pou w resezi w, resezi w petèt pase yon ti dlo nan figi w, resezi w pran konsyans, resezi w pou w wè e m te di w te gen yon minis ki te pral lè yo retire l li tonbe kriye l di si l te ka al kot papa Bondye li te mande l yon lòt. pwolonjman. Pou PM nan e pa lè li prale pou l kriye pou l di li mande padon non. Nou di w resezi w. Si w pa vle resezi w nan 15 jou la, jou pou jou dat pou dat nou te siyen akwa 11 septanm, n ap devan Nasyonzini a dokiman nou, nou depoze l. Kòm yo pretandi ke yo gen blan dèyè yo, nou di pou lafòm e pou listwa, n ap di FNH te poze yon aksyon kote lè misye t ap fè jenosid la, lè l t ap fè krim kont limanite a, nou te youn nan moun ki te leve ti dwèt nou, nou te di otan. Konbyen masak nou resanse sou gouvènans Ariel Henry a? Nou resanse anviwon 10 masak, menm lè gen plis. 10 masak? Wi, paske. Donk gen plis masak ki fèt nan 1 an sa a parapò a 5 an Jovenel Moïse lan? Wi, paske Kwadèboukè 7 man leta avan ou wè pakè Pòtoprens te deloje a, pakè Kwadèboukè a te disfonksyonèl jiskaske ou wè yo mete dife ladan l. Epi zòn sa yo se mesye yo k fè lalwa, ki deside vi e mò, pou w viv oubyen pou w mouri. Desann masak a plizyè repriz ki fèt Kwadèmisyon, sa vle di afwontman ant 2 gang se pwen Kwadèmisyon an li te rankontre. Resamman la, sa k sot pase Site Solèy la, a plizyè repriz, 2 masak ki fèt sou 10, 20 moun, yon bis genlè ap pase Matisan, epi yo ouvè fe sou yo. E ou tande sa k ap pase anwo laboul la la. Podyab Pènye, anpil moun ki te jwenn ti opòtinite pou achte ti tè yo, malgre gen anpil zòn. nan pènye a ki a wo ris kesyon inondasyon tout sa yo anplis moun yo rezi anplis de sa ou wè sak vin pase la tòsèl defwa paka rive bò pak di souveni sa di nou resanse yon dizèn nan dizèn nan nou retwouve anviwon 2000 mò pandan 2000 mò 2000 mò e gen plis wi paske chak jou bagay ap akimile e menm direktè jeneral èks senatè a nou potko mete li otorite fòn di Men ki gwo chèf ki mouri tou. Polisye, yon karantèn polisye. Sa k di a polisye yo de fason imilyan, nou wè lafwa dènyè jan yo imilye yon polisye nan Kwadèboukè. E Gonayiv, yon polisye mouri ak tout inifòm sou li. Nou, se sa yo nou gen toujou kòm done, men gen plis bagay toujou. Gen plis bagay. Men, men, ou konnen sa ki siprenan nan tout sa, Junior, Avèk larive du premye minis Ariel Henry ki vin rejwenn pa yon ekip de moun ki te pretann pote revandikasyon popilasyon an, gen anpil moun ki te ap jibile, nou pap gen masak ankò, ensekirite ap fini, pèp la pral kapab, ou konprann, vake ak okipasyon, pèp la ap jwenn manje. Donc on dirait c'est le contraire de ce qui a été dit hein Junior. Nou tap kouri pou lapui, nou tonbe nan gran rivyè. Men eske PM nan konsyan de sa? Pase nan dènyè adrès li fè a la nasyon, li di li konsyan ke yo mize nan wout, gen anpil pwoblèm, men yo ap pote bon nouvèl kanmenm. Fòk moun nan gen bon sans pou l konsyan de yon bagay. E fòk moun nan gen nosyon etik e moral. Petèt anpil nan nou menm te kwè nan sa, lè w rankontre yon moun tankou PM Ariel vide pase l ka Ariel, w al pran nan kou pa konprann nan. E sa k fè, youn nan slogan nou menm nou aplike nan FNH, nèg sa yo pa moun. PM Ariel pa moun. Antouraj PM Ariel pa moun. Ansanm de minis yo pa moun e direktè jeneral yo pa moun. Pèp la pral defini sa yo ye. E m di yo sa, jou va jou vini. Listwa ke m fè, m te konn tande plis ke sa. Te gen moun ki te konn di plis ke yo. Si yo pa voye je gade pèp la, mo a pa dwe sot nan bouch mwen, si n kite pèp la k pran lari pou kò l, si n kite pèp la k deside pou kò l, l ap yon istwa san fen. E nou fè listwa nou konnen. Pèp la fè 1804. Nou fè anpil gwo moman. Pèp la rive nan yon pwen la ke l pa kapab ankò. Nou prèske ranvèse. E kòm nou bare pi fò wout yo. Lè sa m pa kwè anpil nan nou ap ka kouri non. Pap gen posiblite. Non, non, non, non, non. Paske an Ayiti, pèp la mouri deja. Mouri. Ou ka konprann. Bon, yon manman ki gen 3, 4 pitit lekòl ouvri, kisa ou panse li pral fè la a? Tout travay, tout enstitisyon ap fè, kòman yo di, represyon ap, retire moun, resesyon, an resesyon, tout enstitisyon, nèt. e tout moun dekapitalize. Dekapitalize a, ou menm ki te gen yon ti enstitisyon, ki te gen yon ti fon de woulman, ki te yon san mil goud. San mil goud, alepòk, dezan de sla m kwè, ennan de sla, ennan de sla, san mil goud te mil dola ameriken. Kounya 100 mil goud konn konbyen li? 500 li li mwens ke wi wi paske 500 dola ameriken se wi wi wi paske donk nou gon enflasyon ki ki depase e 150 mil 150 160 mil goud ou bezwen pou achte 1000 dola ameriken nou poze kesyon yon moun ki lwe yon kay an ameriken bon an nasyonal sa l pral fè e lekòl an ameriken tout bagay an ameriken Ou gon peyi ki pa pwodwi ki enpòte, tout sa n genyen nou enpòte. Donk peyi a nou sanse o bò de. E peyi a fèmen tou. O bò de leksplozyon. Non, gwo penitansye. Non, gwo penitansye la. Donk pa rapò a dokiman ke nou fè a sou sitiyasyon vyolans nan peyi a, e nou konte pote dokiman sa a devan Nasyonzini le 11 septanm. Wi. Wi, n ap pote li. Jou pou jou, dat pou dat. Jou pou jou, dat pou dat, pou n di se ennan masak, ennan jenosid, ennan moun te konn mouri, men volim sa a se chire spikè. Ennan kote nèg yo pa moun. Ennan e kwa a lou sou do pèp la. Paske sa n te di nan iltimatòm nan se de bagay nou mande toujou. Se kesyon ensekirite a epi apezman sosyal. Donk èske nan kad entèval sa a nou bay PM nan, si genyen de aksyon konkrèt ki poze, Eske sa ap toujou e pap kijan m te ka di sa e retire nan veleite nou pou nou ale devan Nasyonzini le 11 septanm? Jou J mwens 10 nwit 10 jou. Men n tèlman konnen lòm e m pa kwè l ap fè ti mari moute ni ti mari desann paske nèg yo alèz nan sa y ap fè a. Y ap patoje nan krim nan. Yo santi yo konfòtab. Paske dèfwa lè y ap se apa nan kò w di peze. Men sa nèg yo pa konnen, menm kama di w li, menm si w pran yon kache w voye l anlè, se sou figi w l ap tonbe ankò. Anpil nan nou menm vikti la konsekans de nos enkonsekans, enkonsekans pa nou. Se jan de konpòtman sa yo. Se si e sèten PM nan gen ti fanmi andeyò, plen ti fanmi, Ti zanmi, moun li leve avè yo, ti matant, ti tonton, moun ki an difikilte. Lè w wè nèg yo konsa kanmenm y ap gen de seri de paran ki enpak peyi a rive sou yo. Ou ka konprann nou nan Pòtoprens, metwopòl kapital Dayiti. Ou ka poze tèt ou kesyon kòman moun nan pwovens ap viv? Ou ka poze tèt ou kesyon, on sak siman ki 250 dola isit konbyen l va nan pwovens? Ou ka poze tèt ou, on ti ti bebe sak diri ki gentan nan prèske 700, 800 dola konbyen l va nan pwovens? E tou sa yo se de pwodui ki transvèse de Pòtoprens a pwovens. E Matisan bloke depi pli den an. Wa imajine menm on kola, on koka, ki Pòtoprens la, yon grenn prestij pou l travèse pou l al nan yon vil pwovens koube otomatikman yon gwo ogmantasyon de 25 a 30 pousan k fèt sou li. Donk la vie a beaucoup plus chère dans les villes de province ke jan l chè la nan Pòtoprens. Pa gen lavi an pwovens. Pa gen lavi. Paske nèg yo dakò peyi a asfisye, n ap toufe, nou pa ka respire epi w ap peze kounm toujou. Poukisa pa gon ti priz de konsyans? M paka gon mantalite esklavaj e menm si m te gen blan dèyè m, se moun mwen ye avan tou. Ou pa konn poukile w la, si gen referandòm, si ap gen eleksyon, on dire konbe tan, sof ke nèg yo ap banbile. Yo toujou di gon ansanm de transfòmasyon, gon ansanm de chanjman k fèt nan yon peyi, se tranzisyon k pote l. Men konsa tou, gen de tou ke w antre, se yon tranzisyon k mete l. Pase kisa aktè politik ki ozalantou de Ariel yo ap diskite? Montana bezwen 2 tèt, monosefal, pou l gen prezidan. Lòt, sa vle di se pwoblèm prezidan n gen la. Se pwoblèm prezidan nou gen la nan sa n ye la. M pa vin defann Ariel. M pa vin defann Ariel la. Se pwoblèm prezidan nou gen la, se yon prezidan n bezwen la. E konstitisyon an di si w vle prezidan sa ka rive nou fè yon fo pa nou tonbe nan Ariel la se yon fo pa nou fè Jovenel fè epi nou tonbe la men pou nou kontinye nan erè a toujou nan pou nou mete yon prezidan e prezidan sa ou konn ki pouvwa yon prezidan se zen pou lè sa k pral gen zen. Donk nan kòmsi nan tèt anpil moun e Junior nou poko nan tranzisyon an la. M poko konn nan tranzisyon. Ennan k pase la a. Ennan konn sa l vle di? Ennan vle di 20 pousan de yon kenkena. 20 pousan de 5 an. 1 senkyèm. Sa vle di ou bat djol la, yon lòt ennan pase ankò la. Sa m di w. PM, se PM Ariel Henry avan, e li prezidan. Aktè ki vle, si n pran Montana ki vle yon egzekiti fè bisefal, e donk yo pral poze kondisyon, yo pral fè yon tranzisyon, nou pa konn si se dezan, si se twazan, pou nou ale vè lè eleksyon, e pou yon retou a lòd konstitisyonèl. Donk, mennan, Eske mesye dam sa yo konsyan de mizè pèp ayisyen an, de sitiyasyon pèp ayisyen ap viv la? Kòm yo di sa yo vle, mwen va mande FNH sa l vle. Paske nou menm kote n ye la a, lè w ap mache nan lari a wè gen yon dezolasyon, pa gen espas de lwazi, moun yo se de zonbi anime. Malgre pa gen vi noktin, lè w parèt nan yon bwat de nuit leswa, pou w jwenn yon trantèn jèn fi, jèn kad, moun ki fini lekòl, pa gen pòt de sòti. Paske moun yo t ap kouri a vitès sa a fè yon paspò kèswa jan li pou yo pati. Moun yo tèlman echwe nan al Turquie, Al anpil lòt kote, gen moun ki reziye yo kanpe la, men moun ki pa gen fòs pou goumen an lantre tèt li nenpòt kote. Kounye a pou nèg yo ap viv mesye se moun nou ye, nou gen kè se imen ke ni n asepte moun ap viv jan viv la a. Pandansetan, mwen menm sa m pral di la a, m pral di, si w mande FNH sa l bezwen, m ap di, Apèzman sosyal, sekirite. O mwen lontan, on nèg te ka travèse ou di w al wè on moun an pwovens, w al nan lwazi, w al nan sid, w al nan nò, ou mèt gen on mil goud nan pòch ou, ou santi ou ta vle viv. Men kounye a, sa n egziste plis. Ou pa kapab. Ennan Ariel Henry a se ennan de gachi. Gachi, men o pwofi de. Sa k pi enkyetan. Il est encore au pouvoir e nou pa konnen pou konbyen de tan. Nou menm n ap batay jiska dènye kout kanno. Nou pral kanpe devan Ariel pou nou menm ki vivan pou n sòti pami mò yo. Kèlkeswa jan sa ye, nou pral batay a tout fòs nou, a tout nanm nou, tout sa n posede. E sinon, pèp la nou konstate? Nou konstate. Nou kòm dè mò. E anpil nan nou, nou mouri vivan. Fòk nou bat pou n sòti pami mò yo, epi pou n pran mò yo pou n retire yo pami vivan yo. Sa se slogan pa nou. Nèg yo pa moun, n ap ba yo tretman lè yo pa moun. Bon, mennan e nou pral fini, Junior, e kisa w ap di popilasyon an pa rapò a sitiyasyon sa a? Kisa w ap di mesye yo ki gen ankò gen pouvwa a, ki gen kontwòl pouvwa a? e sila yo tou k ap negosye nan pèspektiv yon solisyon a kriz lan, èske w wè gen yon bagay ki ka fèt? Anpil moun ta swete fòk gen yon bagay ki fèt, paske n pa ka rete vitam etènam nan sitiyasyon malouk sa a. E èske mesye yo ta dwe mete de kote enterè pèsonèl yo? Yo ta dwe di ann fon sakrifis pou peyi an, pou n wè ki fòmil nou kapab jwenn pou n sòti peyi a nan sitiyasyon sa a. Èske w wè sa ankò posib? Sèl solisyon an, se pèp la. M ap adrese m avèk pèp ayisyen an. Solisyon pèp la nan sans? M ap pale a pèp la. M ap mande pèp la, sa n ap fè? N ap kanpe pou n kite nèg yo fini avèk nou? oubyen n ap avanse. E si n ap avanse, fòk nou reyaji vit e tousuit, nan tout sans, tout jan l ye. Pase di dyab bonjou l ap manje w, pa di dyab bonjou l ap manje w. Pa gen anyen de pèp k ap regle la. Li pa t yè, l pa jodi a, l pap demen. Ok? Komisyon w, doleyans ou, se yo k pral pot kwa w. Li pa etonan pou n asiste avèk lepi an. E se sa m pa t vle rive a. Ou wè lè w kite pèp la reyaji pou kò l? L ap di. Gason an ka brital. L ap brital menm paske se yon pèp ko anchene. Se la m pa t vle rive ki fè m ap fè batay, m ap pale, m ap sone klòch la nan zòrèy nèg yo. Pase moun ki bezwen enterè de ou parèt sou yo wè yo. Gen nèg se pòs prezidan yo bezwen. Gen moun k ap mande pòs prezidan se de moun ki te wo fonksyonè leta. Ki eseye k echwe, ki eseye rechwe, reechwe, reechwe, reechwe ankò. Kòm jan n sot di a, PM nan se li k premye minis. E li k la. Nou pa konn pou konbe tan ke l la. Sof ke li k la. Zanmi m, frè m, Tankou jan ou wè m asid avèk ou a la. M te chita sou tab, m te siyen akò a. M mande pèp la padon, m pa t konn se la ou t ap mennen nou. Resezi w, pran konsyans de ou menm. Paske chak jou w leve, se si e sèten, moun ki ozalantou yo di w, PM ou bo gason, ou bèl, ou byen kanpe, ou prezidan avi, ou pap janm non. Tan kout, lavi se kama l ye, sa w fè se li w wè. Poze yon aksyon pou w di wi ou te fè yon bagay. Kesyonè ki gen ministè planifikasyon, ministè enteryè, ministè espò, chak ti bagay yo nan men yo, sa pap rapòte w anyen. Se nan yon lè k ap anrichi pòch yo, anrichi tèt yo. Pèp la pa kapab ankò.